Jou k te 3, pandan m te fin sòti yon manifestasyon Petyonvil, m fin desann, mwen rive, pase nan moman m te rive a, m pat, m potko manje, m al manje, m antre nan yon restoran, pandan m fin antre nan restoran an, gen 3 bakòp, polisye yo pa antre, yo salye m, yo ban m lanmen, yo di bab kòman w ye, m di m pa vle mal, m te avèk yon lòt kamarad mwen, pandan m ap manje, lè m fin manje, yo di m yo bezwen fè yon ti pale avè m. M di pa gen pwoblèm. Pandan map sòti m wè yo mete yo mete m lon yo mete m lon sèk. M di pou wisa la? Yo di m se kanapevè k bezwen m pou m fè yon ti pale. M di non! Nou pa ka di m kanapevè bezwen fè m yon ti pale, si pou m deplase la fò m gen yon jij de pè dabò avan. Yo di m non, se jis yo bezwen m. M di m pa pwale. Lè m di m pa pwale yo di wi fò w ale bab paske gen yon bagay ke yo bezwen nan tranche avè m. M di men kisa l ye? Yo di m wi se lè w rive lan komisarya. Aprè anpil negosyasyon, aprè anpil fwa lese fwape, Ok, m di pa gen pwoblèm ke m moute machin nan. Lè m fin moute machin nan, lè m rive anndan komisarya, chèf de pòs la mande, Bab, kote manda ou genyen an? M di non m pa gen manda, pa gen ankenn manda ou bezwen. Menm chèf de pòs la di, O, ou pa gen manda? M di non m pa gen manda. Yo di kòman? M di anndan yon restauran m ap manje, yo vin yo kidnape m pandan ke m sòti deyò a. Misye di m bab fòk gen, li di m a! Dosye sa m pap ka bay. Enspektè a, enspektè k te anndan komisa ak reskonsab la, misye deplase, m pa konn ki kote l ale. Lè l vini, l vini ak yon papye. Li prezante, li prezante chèf de pòs la. E lè sa l ap di nou yon manda. Chèf de pòs la di non. Menm li menm l ap di sa, li di non pase bab fòk ou gen yon manda nan men w si y ap arete w. Li di bab kote manda m di m pa gen manda. Monte moute, pale pale. Yo vin pa ka kenbe m kanapevè, yo desann avè m nan ponpye. Lè m rive lan ponpye, chèf de pòs la di menm bagay la ankò, li di l pap kenbe m. Yo fè pandan tout sware ap moute desann avè m. Yo redesann ankò avè m ponpye. Ponpye di bon yo ka kenbe, yo gon, pandan m wè chèf de pòs la, enspektè ap moute desann lap fè kout fil. Yo gen lè rele Ariel, yo di ke yo pa vle kenbe m lan komisarya a. Yo pale avè chèf de pòs lan komisarya, yo di yo mèt kenbe m pou, kenbe m pandan sware a, senkè di maten yap vin chache m. Pandan senkè di maten. Yo vin chache m. Yo mete m anndan machin nan, y ap fè lè avè m. M pa kyè, m pa baga, m ret anndan machin nan. Nan lè k pral nan nevè, uitè, nevè, yo deplase avè mwen, yo mete tèt penitansye avè m. Lè m rive penitansye, reskonsab penitansye a di l pap pran m. Kote papye? Dok, bagay yo pa lè, yo pa legal. Goumen, goumen pale, enspektè kanapevè ankò, mwen la avèk telefòn, n ap moute desann, moute desann, pale, moute desann. Apre pale pale, mwen yo vin kote reskonsab penitansye a. Nan pale pale apre sa, yo di bon pa gen pwoblèm, yo antre avè m. Lè nou fin antre, m antre m antre penitansye. Gen menm menm polis yo anndan an, yo di bab, de ki sa m pran anyen akize w? M di bon, se jis mwen menm nou konnen mwen menm m angaje m nan yon batay ke m ap goumen nan peyi a, ke pandan m ap manje yo fon kidnapin sou mwen. M vin chita la, bon m rete anndan koumin m rete anndan anndan an paske yo te mete m nan grèf la. M rete rete anpi tou, tout zanmi m yo ki te rele m, lè m vin sòti yo pale avè m, m vin gen prizonye ankò y ap pale avè m, yo di monchè bab, monchè nou konn batay w ap regle, w ap mennen pou nou monchè nan peyi a monchè, ou mèt alèz anndan an. Monchè, m vin rete la anpi tou vin gen kontak k ap fèt pou yo ka lage m. Yon sèl bagay m ap di, m remèsye tout moun ki te kanpe avè m yo. Mwen mèsi tout avoka yo batri avoka yo mwen mèsi tout tout mwen mèsi tout laprès mwen respekte tout mwen mèsi tout moun dwa yo dwa zimen yo pa rapò mwen chè tout kanpe yo fèm e mwen mèsi tout tèt de pon tout militan yo pèp la ki te kanpe avèm nan moman yo konnen ke m son nèg kap mennen yon batay ke m pat janm vann konsyans mwen nan batay m tap mennen an mwen mèsi tout moun mwen mèsi kominite entènasyonal la dyaspora yo ki te kanpe ki tap pale tout la sent jounen pou mwen Se yon sèl bagay m di nou, m remèsye nou paske batay la m pap kanpe ladan l menm jan m kontinye goumen an, m ap toujou kontinye goumen paske peyi a pa ka rete nan eta li a, pase sitiyasyon peyi a, mezanmi nou wè tout bagay degrade anndan peyi a. Pandan m lè m anndan m anndan penitansye, m ap gade gen de seri moun ki gen 14 an anndan an ki pa janm pase devan lajistis, ki kondanan, ki kondane, ki fin jije pèn yo. Yo dim bab fòn pale pou li de moun ki pa menm fè se pandan yap pase la polis sa arete yo gen de moun se kout dwèt yo fè sou yo san ke yo pa annafèl anyen mezanmi pa gen manje anndan prizon an pa gen dlo e ou ka jwenn yon evazyon a tou moman anndan prizon an pa gen kouran paske prizonye yo paka reziste anndan paske yo te dim bab fòm pale pou yo E m ap toujou kontinye pale pou yo nan sitiyasyon y ap viv anndan an. Yo gade yo tankou sou esklav k anndan an. M ta renmen nou fon, m ta renmen moun dwazimen yo desann nan penitansye pou yo wè se vè k anndan an. Pa gen dlo. Moun yo pa gen dlo potab pou yo bwè. Yo pa gen dlo pou yo benyen. Pa gen manje. Hein? Wi. Mezanmi, s on sèl bagay m ap di nou, ede moun yo k anndan prizon an, militan politik yo arete yo, menm jan avoka yo kanpe avè m. Se pou n kanpe avèk moun sa yo pou n lage yo tou paske moun sa yo nan menm batay avè m tou. Paske arete de seri moun depi dè dat k ap goumen lari jiska mentnan ki gen mwa ki anndan. Paske e pa sèl mwen menm kòm bab k ap goumen nan lari a. Gon pakèt bab tout nan lari a ki angaje yo nan batay la. Yon sèl bagay, m swete avoka yo, moun dwa zimen yo, tout responsab dirijan yo, ke ede moun sa yo pou sòti nan kote yo ye anndan prizon, anndan komisarya a paske moun sa yo e pa yo pa byen trete yo gade yo kòm esklav. Lè wap gade yon prizonye anndan komi, anndan penitansye ou wè se yon esklav. Se yon esklav. Moun sa yo, menm manje ou wè pa gen moun ki pou pote pou yo. Si pa gen manje k fèt anndan prizon yo pa ka manje. Yon sèl bagay map di nou batay la pap kanpe. Menm jan yè ou wè m te fin sòti anndan penitansye, m te nan lari a tou, m tap m te toujou nan lari a map fè revandikasyon pèp la pase yè e map toujou nan lari a m pap kanpe nan batay mwen Jiskaske m jwenn Aryè, m jwenn 2 pa Aryèl Anri paske Aryèl Anri pa ka ret anndan peyi a, ke melanje avèk tout konpatriyòt li yo ki ap kraze peyi a, yon sèl bagay nou di pèp la, nan tout kote nou ye, nan 10 depatman an, kanpe goumen, paske kòm y ap mande yo mande trèv, m kwè pou trèv la pase, fòk Aryèl Anri ale pou tout aktivite reprann anndan peyi a, paske toutotan aktivite Aryèl Anri pa ale, peyi a ap fèk kare gen, ap fèk kare gen pwoblèm, nou menm nou p ap kanpe nan batay nou Fòk menm tweet yo te mete yo pou te mete Ariel Henry a fòk tweet sa sòti pou di Ariel Henry pa gen plas ou ankò fòk ou ale. Yon sèl bagay m remèsye tout moun ke pral kanpe paske tout moun ki te kanpe avèm ki te kanpe avèk madanm mwen ki tap rele pitit mwen zanmim fanmim moun dwazumen yo avoka yo tout dirijan yo pati kotem ye a m remèsye nou tout ke M pap kanpe jounalis yo tout moun ki te kanpe toujou kanpe avèm map toujou kanpe nan batay la m pap kanpe paske batay la se jèn gason a jèn fanm ki pou fèl paske desten nou se nan men nou l ye jounen jodia si nou pa kanpe poun sove peyi a enpe peyi a ap anfondre